Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. M telman gen dosye devanm nan la m pa konnen par qui je dois komanse. Allez c'est parti! Avèk dosye sa nap komanse pou petèt yon deklarasyon d'une minute de Izo nan Vilaj de Dye ki li menm tounen an derizyon les gens qui disent que Manno tire sou li, li tire sou Manno, Manno touye manman l, li touye madan Manno, brèf on écoute Izo. Em la, gad bel ame sou la, sou tonbe tire Nan zòn nan la. E pa pandan m chita lakay mwen yo di m lan gou Mamanno. Yo di Mamanno e gwo gè n ap fè la a. O! Yo di mwen Mamanno e pa ti gè piti. E tiye madanm mwen. Yo di e. Yo di e Manno tiye manman m, m tiye madan Manno, m tiye sesi Manno. Ou tande? Kolonèl ki sipèsta k ap vole nan foul vini li menm ni pè. Bon moun serye. Bèk kaka. Anm fò sot deyò. Anm fò sot deyò. Moun serye. Ki gen bagay nan men yo. Ap vin nan pwogram nan. Moun serye ap vin nan pwogram nan. E 13 polisye. Kap vin nan pwogram. Moun serye. Wè? Wè m poko moute la depi maten, wè? Wè jan wè jan nèg yo gaye la? Wè jan yo gaye la? Wè? Yo voye sa yo deyò, wè? Ay di y ap bwè wè? Y ap bwè. Wè, y ap bwè, yo fin bwè, yo gaye dlo kay mwen an. M a ale la, m met tout an otaj, ou pral tande plen. Ou wè sa yo fè dlo lakay la? Èske nou wè sa yo fè dlo lakay la? Hein? Wè, yo fin sou. Yo fin. Hey Nou pa ti David lan kwen la Ou ti David Non piscine nan met poze Piscine nan ap jwenn ni Piscine nan ap jwenn ni Nou gen pou nou jwenn piscine nan Nou gen pou n jwenn pitit nan. Tande m tande tande m tande peyi a pa gen biyè. Tande m tande peyi a pa gen biyè. RL prod, c'est la fiabilité en matière d'info. Tout moun ki te voye mesaj ban mwen pou di ke ben men sak pase nan vilaj la, gen moun ki kwè a san pou san, yo deja wè l sou lòt chanèl men ekoute, RL prod potko di mo l. E kant RL prod a tranche pou dire ke se pa vrè, Le debat est clos. Brèf, donk nou espere nan jou k ap vini yo, Izo a pale plis. Nou prale nan Ba Dèlma. Jodi a, lòbèy pete nan Ba Dèlma. Lapolis, nèg Bèlè mete BBC nan O. Èske nou konprann? Lè yo mete yon moun nan O, se kòmsi w t ap gad yon match foutbòl epi gen yon jwè se li menm ki pi fò sou tèren an epi genyen de defansè. ki yo menm mete l an sandwich, se sa k pase jounen jodi a la. Men malgre tou Babekyou il est très intelligent, ki sa k pase? Fò m di bagay la jan l ye a. Le gouvernement li vle fè yon chita pale avèk Jimmy Cherizier alyas Babekyou. Bon enfòmasyon m ap ba nou wi. Men Babekyou di ok pa gen pwoblèm n ap chita pale, mwen pral fè revandikasyon pèp la moun m ap defann yo pase. Ok! Epi. Nèg yo gen kontak telefonik, Barbecue fin bay yon konferans pou laprès, men nèg yo vle ke se Barbecue ki pou mache jwenn yo. Barbecue n'est pas d'accord. E o final, on a décidé ke bon ok yap vin nan baz, yap pale. Kote w ye Bab? Je suis là, nan tèl zòn. Men piske Barbecue pap deplase pou ale, epi se la ke bagay la deklannche. Nèg Bèlè sèke Barbecue anwo, e lapolis, alò de polisye ki yo menm anndan cha la, paske lè w di lapolis se tout enstitisyon an di, men de polisye ki anndan cha yo, fò m di nou byen, lapolis genyen nouvo materyèl. Si n tande son ki te genyen yè nan kad afwontman de kout dire antre de polisye ki yo menm a lenteryè di cha e de bandi zame de gran ravin, ou ka rann ou kont ke. La polis kòmanse gen bagay paske lontan lè w te konn ap tande nan koral la la polis pat gen son bas la e yè son bas la repete e se la polis ki tire l jounen jodi a ankò son bas la deklannche nan batay ba Dèlma a e se la polis ki deklannche l nèg yo fon strateji anplis sou Barbecue. Gen anpil zòn lapolis antre ebyen nèg yo pat konnen. E se la yo on ti jan manyen kèk jwè pou BBC daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Tande! Sak fè w wè Barbecue bay konferans sila paske revandikasyon sa yo se li menm se revandikasyon sa yo li ta pral soumèt bay premye minis lan men le fèt ke li pa ale Tande byen wi, se pa li ki fè deplasman an pou al pale avèk nèg yo, li pwofite bay konferans sa a pou kapab di men kisa yo vle. E si nèg yo vle vini dèyè li, vin nan baz li pou pale avèk li, ok, tankou matinikè yo di, pa ni pwoblèm. Se sa k pase jodi a la. M pa ka di nou konbyen moun ki mouri. M pa ka di nou konbyen blese. Eske genyen mò nan kan lapolis? nan kan nèg bèlè. Men pa bliye pandan lapolis atake nèg bèlè tou yo menm yo tou pwofite pote boure paske ben quand on se fait des ennemis sa vle di ke lè yon enemi atake w yon lòt ap tou pwofite pou kapab atake w tou. Donk se konsa sitiyasyon an te ye. Petèt ke nap tounen nan pwochèn emisyon nou pou n kapab ba w plis detay sou batay sa a ki te genyen nan ba Dèlma. Men fò n di ke gen anpil zam ki chante e yon ti jan manyen mesye Barbecue. Bon, gen anpil enfòmasyon wi la. Anpil enfòmasyon mwen pote pou nou. E mwen pote enfòmasyon ki ap rann nou vrèman trist. Nou prale an vrak sou kèlke enfo. Ansyèn premyè dam nan pap kapab reponn ak envitasyon majistra Renord Régis. Eske se Renò Rejis ou Ronò Rejis? Li se jij enstriktè an chaj dosye asasina Jovenel Moïse. Se nan dat 20 septanm k ap vini la a yo envite. Martine Moise pou l vin di sa l konnen sou asasinay mari li paske li se yon temwen kanmenm. Martine Moise ki nan peyi Etazini Damerik pou kapab pran swen paske l sot fè yon operasyon, swen ka li nesesite daprè avoka li yo ki mande yon repò, ekoute byen repò, odisyon kliyan yo a. apati 6 oktòb kap vini la donk le 6 oktòb Martin kapab pwobableman odisyone pap gen plas pou militan paske ap gen anpil sekirite etranjè lapolis ap byen mobilize donk pat plas pou lè militan kap di Jistis pou dòt, jistis pou sesi, jistis pou sela, brèf, genyen premye minis Ariel Henry yo estime ki fè obstriksyon ak ankèt sou asasina Jovenel Moïse lan daprè Washington Post. Jounal ameriken an ankouraje leta, depatman deta menm pou kapab dilijante yon ankèt pou fòse Ariel Henry bay eksplikasyon piblik sou apèl telefonik li te genyen ansanm avèk Joseph Félix Badio youn nan prezime asasen Jovenel Moïse. Se konsa bagay la ye. M ap fini avèk enfòmasyon sila, genyen sa n ta kapab rele yon kriz migratwa Ozetazini. Otorite Texan yo, sa vle di chèf ki nan Texas, yo enkyete pa rapò ak prezans 2 mil resòtisan ayisyen an majorite. Moun sa yo y ap viv anba yon pon. dèryè fontyè e y ap tann pou dosye yo a kapab trete. Depi kòmansman semèn nan, genyen yon sitiyasyon katastwofik, yon sitiyasyon kawotik kote ke yon kantite moun, moun ki kite lòt peyi pou kapab antre nan peyi Etazini, on les appelle migrants, moun sa yo konvèje, sa vle di yo ale vè yon ti vil ki sitiye obò Rio Grande. Se yon flèv ki, li menm, sitye li ant Etazini avèk Meksik. Otorite lokal ak federal yo di yo depase pa rapò ak kantite migran sa yo, 9 mil deja, migran ki enstale anba yon pon e y ap tann otorite yo pran desizyon pou kapab panche sou ka yo. E y ap tann plizyè jou, plizyè semèn ankò pou ke dosye demandè dazil yo kapab trete. E sesi malgre ranfò ki ta dwe deplwaye. Lapolis nan fwontyè yo mande èd ak gouvènè repibliken Texas, Greg Abbott. Li menm anonse jedi nan yon kominike entansyon li pou kapab fèmen 6 pwen pasaj ant 2 peyi yo pou kapab mete yon bout ak antre migran sa yo sou sòl ameriken an. Greg Abbott pwofite pou kritike administrasyon Biden nan ki daprè li menm koupab de sa li rele neglijans daprè li menm. Men yon ti tan aprè, gouvènè Texan an li oblije retounen sou deklarasyon sila yo paske legalman, Li pa sèl moun ki gen pou deside pou kapab fèmen fwontyè sila a. Sitiyasyon an parèt trè kawotik e trè tandi an menm tan nan Del Rio, yon tansyon ki riske ankò agrave nan jou kap vini yo puiske gen anpil migran kap vini toujou. Men sitiyasyon ayisyen yo. Men sitiyasyon anpil moun ki nan zòn sila yo, ayisyen, chilyen, venezyelyen, kolonbyen. Anpil nan yo, Bahameyen, byen sur, moun sa yo k ap travèse pou kapab wè nan ki mezi pou antre nan peyi Etazini. Bagay la dur, vrèman dur. N ap kite w la, n ap chache plis enfòmasyon voye pou ou, paske nou konnen la quête de l'info, c'est notre affaire.